Jan nouvèl la di a, si n ta tande pi mal, efektivman, nouvèl yo konfime, chèf gang Izo, pwazon an koupe trip li, l ap bay san nan bouch, l ap bay san nan nen, ougan an ta remèt li e se lapriyè ke l mande nan moman n ap pale a la a. Bonjou bonswa tout moun, se sa m pral eseye fè n tande nan konvèsasyon 2 zanmi, fi ak gason k t ap youn t ap bay lòt enfòmasyon de chèf gang Izo, sanble bagay la vin pi grav ke n pa ta panse, Matisan pral gen lapè, matisan pral beni efektivman vre izo pran nan pwazon moun jeremi pap jwe yo pasel a lenfinitif ann tande plis eksplikasyon kisa kap pase pou kwè li la enfòmasyon ki ta vin jwenn nou se ke chèf gang izo trè mal trè grav sitiyasyon l konplike sin tande pi mal Se ke l deja mouri. Sophia TV 83, nou kontan e n ap mande zanmi nou yo kontinye abòne, ede n pataje enfòmasyon yo. N ap toujou kapab grandi chak jou pi plis pou n kapab enfòme oditwa nou an. Bon kisak pase l menm, kisak pase misye menm? Se yon kamyon manje an aprè. Sa machin nan te pote se yon machin diri pou moun nan ta jwenn. Lè yo ta konnen yo konn fè kwa yo ranje machin nan. Lè yo ouvri machin nan sa yo wè yo gen yon bouk papye ki gen de mouchwa yon wouj yon ble yo chak mare nan kòlye yo. Kounya yo kontan epi yo wè yon pil bèl jenn fanm ki abiye an blan e wouj yo ki gen bebe sou yo. Yo bay Dye ki desid. Yo bay youn Dye ki desid e di pran machin manje moun yo. Yo bay youn. Yo bay machin nan. Yo pa bay manje yo. Yo kenbe kabrit, poul, diri, tout bagay nèt. Li di l pa bezwen. Lè yo rele l pou l vin pran l di l pa bezwen yo ankò. Yo mèt kenbe l. Sa vle di li vann nèg yo nan dyab menm. Gen moun k ap toujou deside. Moun nan fè biznis li. Ou pa konn, e mwen k fè biznis mwen, mwen di Seyè men biznis sa paske ou di konsa avan m ap fè eksplwa pou pwoteje m. Bondye di l pwoteje pitit li tout kote yo. E mwen k fè biznis mwen mete deyò avèk Jezi. Apa tout moun nan menm. Menm te a m wè moun fè pou vann yo fè la maji. Moun nan fè ti te a mete nan galon lap pwomennen nan maji nan li gen priyè poul di, li gen maji demon pou fè poul pase. Se sèl mwen wi k fè biznis mwen avèk Jezi m pa gen lespri. Ou Nou te bay enfòmasyon sa a, men atravè voice sa nap tande la a, gen anpil bagay dam nan di la a e ke nou menm nou verifye deja e Jezi nou jwenn e se vre. Nou konnen atravè e kamyon manje sa a ke misye te kidnape. Finalman, yon bann san pwen te debake sou yo, pa bliye se nou ki te bay lè a oparavan, aprè, ebyen bagay la vin ap fè la yn sou tout rezo sosyo, men nou menm nou te verifye sa, e se si, e se vre, mesye, e mesye frape pa mistikman, an plizyè ladan yo mouri, e se si menm fanm mouri te deja di nou, nou te deja di nou sa, e je se se si machin sa son machin e ki ta pral Jeremi, machin moun Jeremi, nan pale Dye ki desid. ki ta rele Jeremi e finalman mesye yo la yo jwenn ak zo grenn yo e se sak fè nou wè mesye yo la yo te deja mande 20 mil dola 20 mil dola pou yo te geri chak sòlda e gen yon gang k manje lajan gen yon gang k te vin travay pou chèf yo enben finalman sa pa mache enben yo bay vag enben. Se pa pou gran mesi men lè gen yon gwoup misyonè ebyen yo eseye ougan l san pa mache ebyen kounye a yo vle pran lejite m pran kris pou yo gen yon gwoup misyonè la e m panse ke leta ta sipoze kesyone moun sa yo ki di yo se misyonè ki pral preche nan viday de Dye alòske Mesye sa yo tap touye moun, tire sou moun, yo pa janm di anyen, e kounya pandan ke mesye yo an konvalesan la, pandan anpil ladan yo kòmanse mouri, ou jwenn de moun di yo pral priye, pral fè tèt yo pase pou misyonè, yo resevwa mesaj bò kote Bondye yo pral priye pou gang, yo pral priye pou bandi, e mesye yo pral pase 3 jou, yo gen, yo gen, yo fikse pou yo pase 3 jou nan vilaj de Dye. 3 jou nan Gran Ravin e se si yo menm vize Site Solèy tou. Donk, men ki kote nou pran lòske mesye yo, yon seri de bandi ap touye moun, fè krim, kidnape moun, yo pa di anyen e pandan ke, pandan se tan mesye yo kòmanse jwenn ak zo gang yo. Pral gen zen nan vil la. Mistik la se vre, nan vodou a se vre, an Ayiti nou itilize pou n, nou itilize l pou n fè mal, men anndan vodou a gen bagay ti grenn te ka fè e pa bliye nou sonje. Ki sa ki te rive Odma, Julie Joseph ka di defen Odma. E jounen jodi a ankò, mesye Izo yo, mesye Ti Lape yo ki frape la. Donk, avèk menm vodou a, si te gen volonte, gen de bagay ke te kapab fè de fason pozitiv. E m panse ke nan kad sa k rive la a, se vre lapolis ap frape, men kanmenm sa, sa, sa kanmenm bay yon apui a lapolis la. Li kab kontinye frape paske lè gen de, de sòlda ki arive pèdi lavi yo e gen de chèf ki an konvalesan, E se si nèg ki nan lin ayeyèn yo k ap fè gwo lajan, 400 dola ameriken pou yo pote moun, e nou wè moun sa yo pa gen enterè yo nan solisyon pwoblèm Matisan an. E nou wè tou, moun ki nan sektè politik, lè w pran moun tankou Ariel Henry ki pa vle òganize eleksyon nan peyi a, enben yo tou itilize dosye Matisan an kòm eleman chantaj pou ka jistifye ke eleksyon pa ka fèt. Wap wè menm dosye 400 mawozo men nou wè direktè jeneral lapolis ki la nou wè kanmenm li anvi frape la rayi chen di danl blan nou wè misye anvi frape donk nou panse ke se pa paske misye pi bon ke leon chal nou pa kapab di sa men kanmenm dosye leon chal te yon boykotaj tout se menm wi tout se menm.